An edem di merci seyè. Merci seigneur. Ala ou gran seyè. Ala ou gran gran gran gran seyè. Ala ou terrible seyè. Ann di glwa a Dye! Viv le san de Jezi! Viv le san de Jezi! Viv le san de Jezi! Donk, maten an m kanpe la, m rann le trône de Dieu, le trône tout puissant. Le trône qui est au-dessus de toute puissance, de toute force, de toute dignité, de toute autorité. Respè pou trône sa. Adoration pou trône sa. Louange pou trône sa. Yes. E maten an si n pa tande mwen nan mòg. Se tonton nou ki te voye yon 600 dola byen lontan nou te konn al pran pou fanmi an men n pa t ka al pran l. Epi m te deside vandredi a pou m t al pran l. Lè m rive, m antre, m fin fè tranzaksyon an. Te gen 2 mil dola sou kanè a pou m te transfere bay yon moun. M tou fè retirè a epi m tou fè transfè a tou. Epi lè m fin fè sa, m sòti avèk sisan dola. Bò dizè, m pran machin e m desann sou zòn Jeral pou m al lakay mwen. Lè m pran machin e sou zòn Jeral, alò pou m idantifye nou men kanè Unibank lan. Men ni. Ok. Mayo sa a se li ki te sou mwen, mayo jón sa a, si n wè n kenbe l nan men n. Se avè l n t ap mouri an, men n. Mayo jón sa a. Si vòlè a, si bandi a sonje, l ap sonje mayo jón sa a ki te sou mwen. E lè m fin pase ti pòs Kafou, èpòt, M fin kite ti pòs la m rive anfas e plas Hugo Chavez la. Zòn mayi gate. Mwen wè machin nan kamyonèt la kanpe. Epi pou mwen menm m panse son moun kap moute oubyen moun kap desann. Men le seyè fèn gras daprè Fòmasyon papa nou ban nou. Lè n nan lari nou menm nou pa tchat nan telefòn. Lè n nan lari nou menm Lè n nan lari nou menm nou pa tcheke fi. Nou pa ap gade jip fi. Lè n nan lari se sou batay nou ye M gon kantik lan kè m m ap fredone M ap balanse Epi lè m gade m wè on on on swadizan vagabon Ki kanpe dè machin nan ak zam ni lan men l Li pwente anndan machin nan E kote map pale avèw la a sil parèt devanm map konn vizaj li. Li met on mayo gri men gwosè lestoma li lap vin touye ti chen dè manman l lan. Ti chen l tap bay manje depi lontan lap vin tiye l. Lè misye brake zam ni, misye di lè tout moun nan machin nan tonbe tranble, misye di pèsòn moun la a pa gen pwoblèm nou mèt poze. Men moun manna favèl la. E l di, tande wi, tande wi, lè, lè l di moun li anna favèl la m pa konnen. Misye di mayo jaune nan. Ou fenk sot pran 2600 dola nan unibank. Potel ban mwen. Ou wè sa, mesye Unibank yo, Sogebank yo, m ap vin pou nou wi. Bondye beni nou. Lè misye di m konsa, lè misye di m konsa, avè m ni an afè a. Kretyen, m konnen ras papa m ye. M pa gen fanm moun nan men m. M pa dwe labank. M pa t al pran lajan m te dwe moun m pa lan pa pran ponya. Lè misye di m li an afè avè m, Gon baay ki sot an nan m santi m dwòl. Kretyen m santi m pa moun. M di misye mwen. Misye di m wi. Wayy m santi gon lion ki travèse m le lion de la tribu de Juda alelouya m gntan manje lespri misye m gntan wè m dechirel m gntan wè m krazel m gntan al anba men m m wè m dezamel li pa konn sa. Epi, m leve, lè misye konnen tèt mwen m ap pot ba li, Ay! E pozisyon m ap pran? Tout moun anndan kamyonèt la gentan vole atè, yo kite sèl mwen anndan kamyonèt la. E mwen m jwenn tèren anndan kamyonèt la, m balanse kò m. E sak pi red la misye egare l kite lestomak li ban mwen. Gade! M lanse misil mwen e men sa lè m te malad papa ou fè 10 deklarasyon sou tèt mwen. M ekri yo la ou ka bliye men m ekri tout deklarasyon yo Nan youn nan deklarasyon yo, ou te di ou moute ponyèt mwen, ou moute bwa sa a. Depi dyab, depi satan, depi monn envizib parèt devan m, m ap plat li. Aye, mwen menm ou konnen m s on reskape lanfè m ye. E kòmandan m ki t al chache m. E satan konn sa. Eke m gade m wè e dife ploo! Epi dife grennen! E malgre m santi lestoma m cho, m di batay li ye e m pa pèse! E mande kamyonèt la! Mande kamyonèt la toujou! M relanse misye yon misil, poo! Misye fè 3 pa dèyè pou l al tonbe! Misye fon bal anlè, poo! E l fon lòt bal sou mwen, Purr! Epi pousyè dife! Li pa antre! Yo di, Misye wè? Misye wè tout bon vre? Batay sa twòp pou li! Distans misye fè twa pa dèyè, m nan sou lòt, Purr! Epi m vole kamyonèt la, m desann atè. Lè misye wè m desann atè, misye vire de kamyonèt la. Epi distans m vire de misye, misye fè yon bal atè, misye di lòt, Vòlè ki te devan an sou moto a ki te fri chofè a devan an. Li di misye lâche pye w! Misye lâche pye l. E lè m vire, lè m vire pou m pran misye, m wè yo gentan ale. E kretyen, m fè 20 minit. E kote map pale la tout popilasyon e pi fò popilasyon mayi gate ap fui bay la, yap balanse men anlè, yap di viv la puisan de Dye ki vin delivre pitit li e. Bondye beni w wi e kretyen map di yon bagay lè lè papa konn di li pa li psa santi l Atè a m resi wè m pa atè vre m fè 30 minit preske 20 minit map chache misye map moute map desann bò lari a alelouya alelouya m santi m ta pran misye papa e ou k tap vin retire misye anba m m patap rele lapolis non ou m tap rele. M t ap dezabiye l, m t ap fè l manje fatra, m t ap fè fwote bouch li lan labou pou l respekte la pwisan de levanjil. Elèfini, gon mesye k te nan machin nan. Papa si w pèmèt m bay telefòn mwen pou misye rele m pase pi gwo erè m fè kòm anlè m te li twouble mesye a di m kèt ou pa yon moun misye vin sou mwen misye di epa w pa moun se met ajenou Dwa pa mwen gade li di woy li pa pran bal li di men kat mwen m son ajan de sekirite m konn sak rele pwojestil byen m di misye tiyo nan kè woy misye rale men l misye di bon m se temwen w lè m vire pou m ale misye di l pap kite m ale lap mache dèyè m misye twouble li etone li pa konn wè bagay konsa kòman w fè vivan. Kòman ou fè vivan? M di misye konsa, M abiye avèk yon pèsonay ki rele Jezi de Nazarèt. E m gen kòmandan ki antrene m kòm Past Amèl, men kat mwen. Li antrene m pa pè bandi, pa pè mechan, pa pè malfèktè, pa pè pye atè, pa pè wongatè. Anba pye nou yo ye. Epi lè misye mache dèyè m, li di m ann al nan ti pòs polis la non. M di m pa bezwen lapolis. Si m t ap mouri, m t ap gentan mouri. Lè m prale nan ti pòs polis la, e lè sa a yo, polisye yo menm y ap abrite pou yo tande ki sa k genyen. Kat bal gentan fèt lè sa a, m t ap gentan mouri. Bon, kòm, kòm nou respekte lasosyalizasyon, m antre nan ti pòs polis la, yo poze m kesyon. Yo pran kat mwen yo fè foto kat mwen m di m mache legliz past Amel Lafleur e misye di m mezanmi lapolis ban m pale sa a pa yon moun m pa konn sa l ye men misye pa moun li di polisye yo yo fè 2 pwojektil nan kè misye Misye lonje men li an m wè dife. Misye lonje men li an lòt bal la fè dife. Se pou dife.